Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon mwen te di nou sa RL prod toujou bò kote ou pou kapab enfòme ou 24 èr sur 24 7 jou sur 7. Pa rapò ak tranbleman de tè ki pase nan gran Sid peyi a, ebyen a chak segond, a chak è, a chak minit, jan n toujou di li, se nouvo enfòmasyon. Ou gen dwa fin poste yon enfòmasyon kounye a la epi yon minit pase enfòmasyon an li perime. Se sa k fè nou tounen sou chanèl la la a pou n kapab pote ba ou lòt enfòmasyon. Lòt enfòmasyon se ki sa li ye, se ke bilan an ogmante. Nou te pale de 724 mò nan dènye emisyon an, ebyen pou kouwè ye la, gen anpil près nan entènasyonal la ki deja avanse yon chifr 1297. Deja genyen yon ajans entènasyonal ki fè konnen se 3010 mò pou kouwè ye la. Donk, apati de demen, donk chif la ap ogmante pi plis toujou. Sa vle di a chak fwa ke otorite yo bay yon bilan, se toujou yon bilan pwovizwa paske, Otorite yo ki yo menm nan vil Okay, nan depatman Nip, nan depatman Lagrandans ki ap degaje yo la pou kapab retire moun anba dekonbre e a chak fwa yo retire yon moun anba dekonbre si se yon mò ebyen chif la li menm li ogmante. Si se yon blese chif la li menm li ogmante. Men jist avan mwen ale pi lwen avèk nou gen yon videyo mezanmi videyo sa a sa bay anpil kè kase se vreman yon bagay trajik, dramatik. Se le fwa menm tè a fann, je kwa ke se o nivo di departeman de la Grandans, tè a bime, gen yon jan yo di sa nan tèm franse ki se eboulman, sa vle di deboulonnay tè. Tè a kase mezanmi l tonbe sou 2 sitwayen, donk pou kouwè l ye la moun yo ap rele donk se 2 mò anplis sou chif ki la deja. Humm tèt chaje. An gade ti videyo sa non. E m ta kapab di, arive Ariel Henry nan vil Okay, se pou kapab koupe kou ak yon seri de rimè k ap sikile kòm kwa Dominiken ta anvayi vil Okay. E byen non, puiske premye minis lan li rive se nan yon avyon Dominiken. E li gen jounalis lokal ki akonpanye li. Li rive nan èpòt la, li te pran direksyon dirèk dirèk. Non mwen m pa konnen non m fin mande m mande. Paske foumi pa yon non non di mwen m pral m pral la m pral wè nou vle nou vle nou vle yon kote yon omwen yon gwo sal operasyon ki kapab desèvi. Antouka fòm di nou ke bagay la poko fini paske e tranbleman de tè ki pase al pase nan anpil kote nan amerik la e sitou nan karayb la genyen kiba la li menm kap pran pal tou paske kiba deja anrejistre anviwon 404 replik avèk yon magnitid 6 pwen 0 sou echèl de richtè donk sa vle di si se ayiti ki tap pran replik sa yo m ta kapab di bon mezanmi peyi a tap efondre nèt antouka jiske la m ta kapab di Bondye pwoteje nou rete priye paske bagay la toujou gen fay nan peyi dayiti nou poko fin pase moman e a chak moman ou kapab pran yon replik antouka nou menm nou toujou la pou n kapab enfòme w jan nou di w li a rete veyatif mete an pratik konsèy otorite yo tranbleman de tè pase. Nou kapab jwenn replik epi se siklòn ki pral vin nan Dègonn non mezanmi tèt chaje un maximum de kòmantè un maximum de partaj mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous apresye le travay epi aprè kès kon di a la pwochèn.